Sèm frèm ayisyen ayisyèn kap koutem nan 4 kwen peyi a ak nan dyaspora 17 oktòb 2021 sa fè 215 lane jou pou jou depi yon gwo potorik gason ki se Jean Jacques Dessalines papa nasyon an te twouve lanmò l nan pon wouj listwa fè pòtre Dessalines kòm yon moun ki te gen anpil karaktè anpil pèsonalite ki te gen anpil kouraj ak detèminasyon, ki te sansib e ki te renmen frè ak sè Ayisyen, Ayisyèn parèy li yo. Bon kè li, sajès li ak lidèchip li te fè tout ofisye ki te antoure l te chwazi l pou mete l jeneral an chèf lame endijèn nan. Yo remèt li kòmandman e administrasyon peyi a. Kidonk, ak ofisye sa yo, li rive bay peyi a lendepandans li, dwa grandèt li. Lè l rive nan tèt peyi a, Desalin pran de desizyon pou l fè yon bann refòm k ap al fè gen dan sere kay anpil gwo ofisye ki t ap pare pou yo te vin peze souse. Te gen gwo bouch mare, kè pa kontan kay tout ansyen lib ak milat, ki te deja gen plis pase yon tyè bon tè kiltivab nan men yo. Desalin pran anpil gwo mezi. Li mande pou verifye tout tit pwopriyete, ki te pèmèt Leta demaske anpil vòlè tè. Anpil tit pwopriyete te anile. Li te nasyonalize tout tè, ki fè ke se sèl Leta ki te vin vrè pwopriyetè teryen. Li te pratike yon politik jistis sosyal ki te anpeche ansyen lib ak milat fè dappiyanp sou de tyè tè ki te ka fè anpil manje. Li te louvri je gade kòman peyi a t ap fè komès avèk peyi letranje. Li te refize kreye yon klas nòb kote se bourik k ap travay pou chwal galonnen. Kidonk. Volonte Dessalines se te defann moun ki pi fèb yo, oprime yo, sa ki san vwa yo. Pa bliye deklarasyon sa a. E si la papa yo byen lwen nan peyi Lafrik, yo p ap jwenn anyen? Sa a se lè l wè gwo zouzoun nan leta a soti pou fè piyay sou tè yo. Pawòl sa yo te mal sonnen nan zòrèy ofisye pwofitè yo, nan zòrèy milat piyajè yo. Yo mete tèt yo ansanm, yo tann pèlen pou li sou Pon Wouj e yo asasinen l pou pouvwa, pou kesyon koulè ak privilèj, pou vin piye ak souse manmèl leta. Gwoup moun sa yo pa t wè bagay yo menm jan avèk li. Yo fin touye papa nasyon an, menm yon bon lantèman yo pa t ba li. Yo pèsekite madanm li, pitit li, tout fanmi l, zanmi l, senpatizan l. Sa yo pa touye, yo fè yo kite peyi a oubyen yo fè yo viv nan kache. Sa k te pi tris la, Desalin pa t janm jwenn jistis. E pandan prèske swasantan, pèsonn moun pa t ka lonmen non Jan Jak Desalin. Mwen te fè ti rale istorik sa pou nou, se yon fason pou m ka raple nou ke nan tout listwa peyi Dayiti, se te toujou konplo, asasina, ekzil pou tout prezidan ki te oze atake sistèm peze souse a, sistèm piye byen Leta a ak lajan Leta, sistèm kote yo kaptire Leta pou anpeche l sèvi majorite a. 215 lane apre yo fin touye Desalin, yo asasine Prezidan Jovenel, mari m. Pou menm rezon yo. Pèsonn pa t ap panse, nan ventenyèm syèk sa a, nou t ap kontinye ak menm vye metòd sa yo. Sa montre aklè ke nou pa grandi, nou pa aprann anyen, nou rete nan menm plas la. Prezidan Jovenel pa t sèlman denonse sistèm nan, li te atake l nan nannan l, jouk nan zo l, paske mèt sistèm nan, ak tout gadyen sistèm nan e benefisyè sistèm nan, pa t gen okenn volonte pou bay peyi a yon chans. Konsa, li te oblije koupe anpil vye kontra malatchon yo, epi fè tout sa l kapab pou l libere Leta a de grif oligak kowonpi yo. Li te vle pou tout peyi a gen kouran elektrik 24 sou 24. Kidonk, li te lanse l ak tout fòs nan yon refòm enèjetik. Gen moun ki wè enterè yo menase paske yo t ap fè anpil milyon dola ameriken nan vann blakawout. Men, èske yon peyi ka devlope san kouran elektrik? Kidonk, Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Mande yon lòt konstitisyon ki ofri plis opòtinite pou jèn yo, fanm yo, dyaspora a. yon lòt konstitisyon ki etabli limit e responsabilite twa pouvwa leta yo. Se yon deli ki merite pou yo asasinen yon prezidan poutèt sa? Konstwi ayewopò Jeremi, baraj idwolik nan Maryon, wout Pòdepè, Grandans, Mòl Sen Nikola, Nòdès elatriye, se yon peche? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa, demokratize kredi nan peyi a. Bay ti machann ak fanm kredi a 1 pousan nan ona fanm. Mete sou pye Bank Nasyonal pou Devlopman Agrikilti. Se yon mal? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Pèmèt Leta achte gaz nan bon pri sou mache entènasyonal la pou l sispann sibvansyone enpòtatè pou malere ak malerèz ka ralon van. Se yon peche? Prezidan Jovenel Merite mouri pou sa? Pèmèt Asosyasyon Plantè nan Latibonit jwenn kredi pou achte angrè nan bon pri sou mache entènasyonal la e monte pwòp magazen distribisyon pa yo. Èske se yon krim? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Pran mezi pou fè eleksyon demokratik, lib, transparan, Onèt, pou renouvle pèsonèl politik peyi a, pou gen bon estabilite politik, ekonomik ak sosyal, pou peyi a pa sonbre nan anachi e evite tranzisyon. Èske se yon mal? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Òganize konkou nan administrasyon Leta pou bay tout jèn menm chans, tankou jan l te fèt nan Ministè Afè Etranjè plizyè fwa pou jèn sa yo ki t ap al entegre misyon diplomatik yo nan peyi etranje. Èske se pa yon bon bagay? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Mete izin asfat nan plizyè depatman nan peyi a pou yon kilomèt revètman Sispann koute leta on milyon dola ameriken. Eske se pa on bon mezi? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa. Mete sou pye de pwogram ak konkou pou ankouraje jèn yo sou tout peyi a vin de zantreprenè. Se pa yon bon bagay? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa. Lite kont kontrebann, sifaktirasyon. Se pa yon bon kòz nòb? Prezidan Jovenel merite mouri pou sa? Mwen sèlman site kèk mezi pami tout sa l konn pran e kèk reyalizasyon. Èske l te wè tèt pa l nan youn nan mezi sa yo? Nan tout refòm li t ap antreprann yo, li te vize sèlman byennèt kolektif la, amelyore sò sa ki pi pòv yo ki pi vilnerab yo. Se te defann enterè moun ki rete lwen lwen lwen yo, nan aryè peyi a, kote lòt prezidan yo pa janm mete pye. Men prensipal rezon ki fè yo sakrifye Prezidan Jovenel Moïse. Yo p ap ka fèmen bouch nou, anpeche nou pale, mande jistis pou Jovenel Moïse. E nou p ap kite asasen yo asasinen lide li yo ni rèv avèk vizyon l te genyen pou pèp ayisyen an. Yo te fè tout senpatizan Desalin yo kouri al kache pou evite pèsekisyon. Nou menm ki te kwè nan vizyon Prezidan Jovenel yo, nou pa p kouri, nou pa p kache non plis. N ap sere le koud, n ap fè yon chèn solidarite, n ap rele pou n mande Pou n kriye chak jou pi fò, Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, pandan n ap gade asasen yo ak konplis yo dwat nan je. Yo p ap ka touye nou tout. Yo te pèsekite Claire-Heureuse, ki te madanm Dessalines, menm jan y ap pèsekite m jodi a la. Yo te imilye l, fè l pase mizè, jiskaske l mouri nan malsite nan Lakras. Se pa pèsekisyon politik Rele m devan jij maten midi swa k ap fè m pe bouch mwen pou m pa mande jistis pou mari m Jovenel Moïse ke yo asasinen. Mwen p ap lage lit la. Mwen p ap abandone lit pèp la. M ap kontinye travay ak tout fanm, tout gason, dyaspora a, jèn yo, asosyasyon yo, menm jan m te konn fè l deja. Desalin pat jwenn jistis men prezidan Jovenel ap jwenn jistis paske m pap fè bak pèp la pap fè bak devan asasen ak akolit yo mwen pap pran ni nan entimidasyon ni nan pwovokasyon pèp la pap pran non plis ni nan entimidasyon ni nan pwovokasyon se jistis nou bezwen. E se jistis n ap mande. Mwen vle pwofite okazyon an pou m salye tout moun ki te akonpanye m tout kote, nan tout pwovens, nan gran sid, nan tribinal, devan jij, m ap di nou tout on gwo mèsi. Prezans nou te ban m fòs ak kouraj pou m lite, pou m kenbe, pou m pa moli. Mwen fyè de nou. Mwen santi san prezidan Jovenel la ap koule nan venn nou. Se menm san sa a ki te vèse e ki dwe sèvi angrè pou jistis nou bezwen an boujonnen. Se menm san sa a ki ban m fòs, ki ba w fòs pou kriye pi plis, pi fò, Jistis! Jistis! Jistis pou Jovenel Moïse! Mèsi anpil. M ap mande Bondye.